Apre 400 zan esklav, se menm esklav nèg yo yo te konvèti an bouwo pou te enpeche esklav yo revòlte. E jodi a, nou wè, yo ant 1986 pou yo te kenbe nou pandan 29 an nan diktati, se menm moun nan popilasyon an te pran konvèti an tonton makout pou te kenbe nou an diktati. Jodi a, nou wè se lapolis a yo konvèti an bouwo, yo konvèti an lame, yo konvèti an gang pou ba nou bal. Nou pa nou gaz pou nou pa manifeste. E si yo vle pa vle, vwe pa wè, sistèm etatik la, n ap chanje l. Sistèm etatik yo enpòte ba nou depi apre lamò anperè a ki kanpe sou entegrite nou, diyite nou, onètete nou kòm pèp. Nou di nou menm kòm jèn, n ap kontinye goumen pou nou dechouke sistèm etatik sa a jiskaske l kreye Leta pa nou. Mèsi. Jodia nou ka konprann yon mach pasifik pa gen kawotyou, fè wòch ap voye, fè yon boutèy, Ariel Henry an sòm menm. Soul ede Elbe kokot kou Elbe pran lòd de men Ariel Henry, Alice Richard e map pè pou sou Romdy Dawou legliz Adventiste ankò ap sipòte Ariel Henry maten yo yo di Ariel demisyon se Henry bay gaz bay bal e jodia ou wè Marjorie Michel pa wont de men Marjorie Skinam e pou Marjorie Skinam Marjorie Skinam se sa Marjorie voye ba nou se sa André Michel voye se sa Alice Richard voye. Se sa ekip Ariel la vre. Vle sa jodi a nou di, nou pral sòti, nou pral montre. E nou di popilasyon an, kèlkeswa kote yo bay gaz, yo boule machin, boule makèt, touye moun, boule machin lapolis, sou kont Ariel Henry, sou kont Alex Richard, sou kont André Michel, sou kont Major Michel. E nou di, Jodi a la polis gen konpòteman sa a yo genyen paske eske polisye yo jodi a yo pa viktim menm jan avèk nou. Yo se Ariel Henry, yo se pitit Ariel Henry, yo gen frè, yo gen bèl kay, yo gen bèl machin. Se sa k fè yo aji an konpòteman sa. Jodi a nou menm kòm jèn gason. Si jounen jodi a 14 dawou nou konn kisa seremoni di bwa kayiman senbolize pou pèp ayisyen, jounen jodi a kote esklav yo te pran konsyans pou yo te kache chyann esklavaj la. On mouvman fèt pasifik, kote pa gen kawoutchou k ap boule, pa gen anyen k ap fèt, nèg yo bay gaz, dedewo, jounen jodi a li demoutre ke se patwon ti mesye yo. Nou e dwa revandike, kote ti sak di ap vann 800 dola nan yon peyi, kote moun pa ka manje. Kote moun lekòl pral ouvri lè yo pa konn ki yo pral fè pou yo voye pitit yo lekòl. Mesye jounen jodi a diskriminasyon sa rive twò lwen. Mwen te panse ke jounen jodi a lapolis la pou kont pa l, li t ap fè lapè ansanm avè nou. Kote ke yo mete yon mit nan tèt popilasyon an, polisye pa zanmi sivil, pandansetan e manti. Lòd polisye a anfas popilasyon an, popilasyon an anfas polisye a. Nou mande a tout a chak grenn ayisyen pran konsyans nan jou kap vin la yo machin ap koute 200 goud si n pa pran konsyans se bagay ki gade nou revolisyon an fòk li fèt an 86 nou te fè yon soulèvman nou li lè li tan pou n fè yon revolisyon arye dekilakyèl ki itilize lapolis kòm bwa ame sistèm nan pou tiye nou, yo ban nou kolera li pa ase, yo ban nou kovid 19 li pa ase, yo ban nou yon lavi chè eksponansèl li pa ase, kounye a nou sòti pandan n ap di nou vle viv, nou vle sekirite. Olye ke lapolis ale nan katye kote gen ensekirite yo, enben yo vin di moun serye pa dwe revandike dwa l. Enben nou konprann sa k ap fèt la a. Dayè nou konnen l deja. OEA, BINUH, yo di yo yo k federe gen gang nan peyi a. Sektè ekonomik lan fè silans. Leta a fè silans. S on prèv ke ensekirite sa a. Kidnapping lan se yo menm menm. Se yo menm menm. Donk nou pa gen pou n pè ankò. Si ke nèg yo mete n nan sitiyasyon sa a, polisye yo ki ta swadizan nan menm klas avèk nou, yo itilize yo o detriman de nou, enben fò n rive yon kote, si se dife n ap mete, fò n mete dife a. Paske Desalin ban nou egzanp la deja. Yo te fè nan Srilanka la deja ankò. Kounya la ann regade kisa Desalin te fè k te bon. Pou nou refè l. Yon manyè pou n chanje bagay yo. Paske nou pa kapab ankò. Lavi a chè. Ensekirite a wo. Nan okazyon 231èm anivèsè depi zansèt nou yo te reyini pou ke yo te jwenn yon tèt ansanm stratejikman pou yo te fè revolisyon pou yo te mennen nou vè yon endepandans. Jodi a, nou sou depandans ekonomik, politik, e ben nou sòti kòm esèlòm. Le pè kil swa, pou n vin di nèg yo, nou vle endepandans nou, nou vle jwenn gran tèt majè nou, nou vle jwenn dwa nou kòm pèp, ki te goumen ki se papa avèk manman libète, Etazini pa ka fè l, Frans Kanada pa ka fè l, enben nou menm nou te fè l, enben jodi a yo gen pwoblèm, paske nou se papa avèk manman libète, enben n ap di nèg yo, tout kondisyon reyini espirityèlman, mistikman. Pou Ayiti repran plas li. Men map di nou sa klè, se yon sèl bagay kap sove peyi a. Se idantifye nèg ki gen pò, nèg ki gen dwàn, nèg ki gen ayewopò yo, nèg ki nan leta, nèg ki nan sektè ekonomik. Epi nou fè sa papa Desalin te montre nou fè. Kit se nou kou bete kou le kay. Nou te vin dekouche ansanm avèk batay revolisyon an. 1803, 1804, nou pran, nou jwenn endepandans nou. Enben, jounen jodi a, nou di konsa ke n ap kontinye batay pou nou jwenn dezyèm endepandans lan. Nan lide sa, lè nèg yo gade, yo wè ke pa gen lidè tradisyonèl yo ki antoure nou, yo kouri, yo ba nou gaz. Nou di toutotan gen ensekirite. Batay pèp la ap deklanche. Toutotan dinamit ti a vann 25 dola, batay pèp la ap deklanche. Toutotan gen kidnaping, batay pèp la pa ka kanpe. Enben, se tout rezon sa yo ki motive nou, ki koz nou di mouvman sa, li pa gen manman, li pa gen papa, li pa gen matant, li pa gen tantin, li pa gen tonton, li pa gen nonk, li pa gen marenn, li pa gen parenn. Se nou menm ki met tèt nou ansanm, menm jan kongrè a te fèt di 14 out. Nan, enben nou menm nou ini nou pou n fè pwòp kongrè pa nou ankò, pou n soti nan modèl esklavajis sa yo. Aba BINI, aba OEA, aba Ariel Henry ki son gang, ki son, ki son sansi, ki son stchoupa. Enben jounen jodi a, nou di konsa nou pa ka peye kouch machin 15 dola, enben se poutèt sa nou pran lari an jounen jodi a. Mèsi. Jodi a, nou menm onivo JIDA. Nou pran lari a pou n di Ariel Henry peyi a pa pou li, peyi a se peyi pèp ayisyen an. Kote wap wè nap fon manifestasyon pasifikman, lapolis tèl paske nou di aba kidnapin, aba grangou, aba ensekirite, wè sa revòlte konsyans polisye yo. Chak kidnapin ki fèt anndan peyi a, manm gouvènman Ariel Henry a gen pousantaj anndan kidnapin nan. Sdp gen pousantaj anndan kidnapin nan. Se youn nan rezon ki fè vàn kidnapin nan pa janm ka fèmen. Kote ke popilasyon an di l grangou. Poukisa ou pa ka bay popilasyon chans pou n ba l yon ti manje, ba l chans pou l jwenn yon ti moso sekirite. Sa pa nan ajannda nèg yo. Se touye popilasyon a tou pri. W ap wè Ariel Henry lè l te medsen, lè l te nan klinik, yo te konn ba l lajan pou l touye moun a kout sereng, a pwazon. Men jodi a, kòman pou l fè ta nan primati pou sa ta revòlte l lè pèp ap mouri? Lè pèp Site Solèy la mouri, Ariel Henry pa janm di anyen non. Lè pèp Kwadèboukè mouri, Ariel Henry pa janm di anyen non. W ap wè pou senatè Yvon Musquet mouri. W ap wè tout manm gouvènman an kondane zak la. Tout klas politik la kondane zak la. A vle di, se youn nan mafya yo Ti Makak pran. Se youn nan rezon pèp la dwe revòlte, pèp la dwe leve kanpe pou l di non ak ensekirite a, pou l di non avèk Ariel Henry, pou n dechouke Ariel Henry. Toutotan Ariel Henry la, nou pap jwenn sekirite, nou pap jwenn manje, nou pap jwenn gaz. E! Map di Ronald, chèf Simon a, Jovenel te konn itilize w konsa, men jodi a, pou w pa kite Ariel Henry, SDP, itilize w menm jan, pase kary yo ap fini mal anndan prizon. Al gade Dimitri Hera, sa lap pase. Al gade lagè sivil, sa lap pase anndan lapolis la. Jodi a, lap pran konsyans. Al gade lòt polisye toujou, sa lap pase anndan lapolis la, lap pran konsyans. Se polisye yo menm. ki enstore kidnapin avèk nèg sa yo la. Nou menm nan JIDA, e sa pa dekouraje nou, sa Ariel Henry ap fè a, n ap revòlte kont li toutotan gen nèg sa yo la, n ap di avè yo, fòk ki se ki se. Akò a se pou Rebo, se yo di pèp la ap soufri vre, Majorie Michel, Andre Michel e nèg sa yo se yo ki te siyen akò a, se pou Rebo pase yo pa nan mizè, li lè li tan pou pèp devalorize a jwenn yon chans paske se nou nan mizè a, se nou soufrans lan andire. Yo wè pwoblèm sa, soufrans sa a li bon pou yo, Paske yo menm yo gen kòb, yo gen elikoptè, yo gen sekirite. Men lè gade ensekirite a, se tout moun k ap pase nan pwoblèm sa. Kidnapin sa, se pou yo l bon, paske se yo k òganize l. Gad lanbank yo touche kòb yo alèz. Men nou menm ki sòti nan mas devalorize a, nou di Ariel Henry, a tout Majorie Michel, a tout Ricard Pierre, militè mache pran yo. Yo di yo pa nan misye, ensekirite a bon pou yo, paske yo gen sekirite. Nan moman an nou menm nou pran lari a, nan baz devalorize a. Pèp Bèlè a, pèp Belvadè a, pèp Lasalin nan, pèp ri Timas la, pèp Siyon nan, tout nou nou nou ansanm nou òganize nou pou n di sa p ap pase. Nou fenk kare mobilize, mobilizasyon pi rèd. Aba aye! Nou menm nou estime la polis la ta ka dwe gen yon sèl motivasyon. Sèl motivasyon li ta dwe genyen, se paske yo antre nan asosyasyon kriminèl etatik la ki aksepte se kidnaping, ki aksepte se masak, ki aksepte se vòl, ki aksepte se piyaj ki fèt sou popilasyon an, ki aksepte pou yo antre anndan legliz, pou yo pran polisye parèy yo, pou yo koupe tete ponyèt yo, aprè pou yo lage yo sou laplas piblik. Jodi a, nou menm, pitit Desalin, Chalmay Peral, Benwa Batravil, Boukman, Kite libere popilasyon an. Ebyen nou wè genyen yon konplo ant lentènasyonal e esklav lokal yo. Kote ke yo di fòk yo retabli dominasyon an sou pèp ayisyen. Nou menm ki konprann sitiyasyon sa a e nou konnen 14 dawout 1791 e 14 dawout 2002. fè 231 lane depi yo te pran nou an otaj e nou te kapote, nou te kapote rejim sanginè a, nou te kapote rejim asasen yo. Ebyen jodi a ankò, nou di n ap refè l ankò e se sa k fè nou make jodi a leve kanpe tou wouj pou yon lòt endepandans pou nou kapab libere nasyon an. Bravo jodia nou wè la polis se li menm ki reprezante kòmandè a se li menm ki reprezante kò gwoup la pou yo tabli yon rejim represyon yon rejim asasinay sou popilasyon ayisyèn men nou menm nou di nap kanpe tenn paj la jiskaske nou jwenn liberasyon pèp la nap kanpe. Vin fas jiskaske nou jwenn liberasyon pèp la e tout tan nou pa jwenn liberasyon an mouvman sa a pap kanpe represyon pa represyon nou pap kanpe represyon pa represyon nou pap kanpe avanse. Jodi a se pa fête de l'unité kap fèt, se la fête de la division paske tout group yo se group d'intérêt ke Etazini d'Amerik, Departement d'Etat, l'Occident monopolize sou enterè yo. L'heure est à la l'entente, l'harmonisation des forces, la mutualisation des ressources, se sa mwen menm map preche. Nap sèlman di yo. Si mwen menm Jean Jacquelin Exantus, antan ke gardien des cultes, mwen prale, e avyon m pral pran la nan ayewopò, m prale Bwa Kayiman. Pa gen okenn espri ki nan okenn espas. Li pa Bwa Kayiman avèk Senklou, paske Senklou ap fon bagay phtk. Li pa la a sou Channmas sa ap fon bagay Ti Gwoup avèk Nader, e pa sa n ap chèche. N ap chache antant e inite. Mwen Jean Jacques Lexantus, m pa polarize pa okenn fason moun e pa gen okenn moun ki dèyè l. Donk li klè, m pa genyen ni Ariel, ni lòt, ni gwoup, ni SDP k ansanm avè m. Se lajan pa m, lajan kòb pa m se lènmi. M ap sèlman di, pou m tèmine. Mwa sa a se mwa se mwa de gran desizyon politik mistik l ap ye. Se pa politik k ap ka delivre peyi a. Tout gwoup politik yo se gwoup ki nan men anbasad amerikèn. Ni sa k anfas ni sa k sou pouvwa. Se l anbasad amerikèn ki kontwole. Men nou ka remake ke malgre gaz ap tire, nou nan lari an e nou ap kontinye avèk manifestasyon an. Nou di jodi an, nou nan lari an, n ap kontinye okipe lari a jiskaske nou jwenn depa Ariel, jiskaske nou jwenn peyi an pran wout li e ke se pa blan k ap deside sa k ap fèt, se nou k ayisyen an granmoun k ap deside ki wout peyi a pran. Nou di tout an jeneral, konsèy modòd se modòd kole zepòl pou yon soulèvman jeneral k ap mennen nou vè yon lòt endepandans. Nou dwe ede granmoun kote tout moun ka manje, ka jwenn dlo pou yo bwè, ka jwenn lekòl, ka jwenn swen sante, ka jwenn kay, travay, etc. E n ap di jou jodi a kidnaping nan se yon kidnaping pwograme. Pa ka gen ouvèti lekòl si pwoblèm sa pa rezoud. Nan sans sa m panse ke tout paran, tout elèv, tout pwofesè konprann ke fòk nou batay pou ke nou ranvèse rejim gang sila a pou ke lekòl ka louvri nan bon kondisyon kote lè w al lekòl la kòm pwofesè, Kòm paran, kòm elèv, ou pa krent ke yo ka kidnape ou. Donk se yon rejim kidnapè k ap pwone kidnaping e ke tout pèp la dwe kanpe pou nou kole zepòl, pou nou chavire l e konstwi Ayiti granmoun pou nou rive lwen lòt endepandans pèp la mande la a. Mèsi bokou. Avèk yon sèl revandikasyon, fòk tout moun viv tankou moun. Pou viv, pou moun viv tankou moun, fòk gen yon lòt endepandans. Lè nou gade, eskize, chak grenn moun anndan peyi a, gon moun pa l yo te kidnape. Kout la vle di, se bagay ki pi inyòb, ki pi sal yon moun ka fè nan yon peyi tankou Ayiti ki envante lalibète. Kout, lè y ap pran echanj moun, lè y ap pran libète moun an echanj ranson nan peyi a, sa vle di yo anpeche w viv libète Desalin te goumen pou li a. Enben, yon moun tankou m ap batay pou libète sa. Lè yo federe gang anndan peyi a, yo anpeche m sikile. Jodi a m pa kay Matisan, m pa ka pase tou. E e e kanaran, m pa ka moute Kenscoff ou la boule bare. A vle di madan Laline ki te federe gang yo bini yo anpeche m sikile anndan peyi m. Peyi m nan, peyi m jodi a, se Wolalu, se Wobwavèna, se se Petyonvil. A vle, mwen menm kòm jenn gason, atis an non non peyi, m pa menm ka fon konsè. Vwa pou m sikile, pou m al pou m pou m chache manje m nan espas 27 mil kilomèt kare ki son ki son ti peyi. Mwen menm nan lari a. Jounen jodi a lapolis ap tire gaz sou nou, yo yo detèmine. Nou konprann la police la tou mezanmi la police la manipule la police la tou federe tankou gang yo lèm di federe lè nou gade ee federasyon la police la se kapasite l genyen poul fè yon sèl ak bandi enben menm jan bandi yo anpechem viv libètem la police la nan lari a tou anpechem sikile e manifeste enben kidonk m nan lari a la map gen revandikasyon jodi a. Ap gen revandikasyon demen se yon mouvman ki deklenche nou pa konn kilè lap bout kè sak fè jodi a jodi a son jou demen ap yon dezyèm jou aprè demen ap yon twazyèm jou ap gen iks jou plu lenfini jou toutotan libète nou an libète Desalin te ban nou an menm jan batay menm jan kongrè oubyen seremoni kongrè nou ka rasanbleman wakayiman 14 dawou a te ka ede n reve e jiskaske nou fè tout goumen rive 1804 Enben mwen menm nan lari a map goumen jouk sa jouk Ariel rache manyòk li Madan Lalim fès pou fè sa l konn fè pou gòg ou al fè sa ou konn fè oubyen pou yo pran Ariel pou l al dirije peyi pa yo mwen menm map batay pou pou pwojè li tout moun se moun nan respekte jiskaske nou antuka nap goumen pou n tonbe sou yon lòt endepandans pou pwojè tout moun nan respekte. Map ajoute map ajoute.